Bon travay, jan nap gade la, popilasyon an pran komisarya a, yo netwaye. Frape ti mesye, bon travay! Bon travay! Men moun ki pa konn bale, bay bale yo! Vitelòm ap kraze brize, plizyè sòlda te deplwaye nan kad wè kouman yo te kab simen latwoublay nan peyi a, Vitelòm frape pi rèd e se sa n pral tande nan enfòmasyon yo pou jounen jodi dimanch 19 mas 2023 sa. Byen avan n antre nan detay enfòmasyon yo kite m di n tou genyen gwo deblozay ki pete Lèzetazini damerik Kanada sou dosye gang yo, lame. Oblije deplwaye, pa gen lòt altènativ, Ariel Henry pran nan cho e se sa nou pral koute. Si w poko fè sa, pa ale san w pa abòne, nou se Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, anpil detay ak lòt se nan jounal la pou jounen jodi dimanch lan. Plizyè inite nan pnh la rive nan moman n ap pale a la nan komisarya Lankou a, popilasyon an antre. epi resevwa polisye yo tankou wa, e se sa moun yo t ap tann depi byen lontan, yon sitiyasyon t ap devlope nan zòn ba Latibonit lan mete yo nan gwo tèt chaje. Men pou koulye a la, selon sa enfòmasyon yo rapòte, abitan nan zòn Lyankou, fanm tankou gason, te netwaye komisarya a epi mete yo gadavou, pou kanpe ak lapolis epi batay kont bandi k ap simen latèrè sa gen pratikman anpil tan jan chèf gang Luckson kanpe nan zòn sa moun pa pase e anyen pa kapab anpeche l frape epi kidnape moun nan zòn sa men pou koulye la polis nasyonal la pran kontwòl komisarya Lyankou a e se sa popilasyon an kanpe pou akonpanye l nan gwo batay sa y ap mennen fas ak bandi nan zòn sa nou pral swiv yon repòtaj ak lòt ankò sou dosye sa. Kòm yo menm yo lage sistèm peyi a nan men Kanada, mentnan fòk Kanada ede nou retire 10 moun sa yo an Ayiti. Sistèm sa yo mete yo enstale 10 ti grenn moun sa yo, paske mwen menm m a parye ba ou, mwen menm m a parye ba ou, m ta Ayiti la, depi se moun k ap travay pou Dimitri Vorbe, Reginald Boulos, tout egzekite, tout disparèt. Depi se moun ki kanpe nan direksyon pou bay pou kenbe la fami Dimitri Vorb tout disparèt. Ekzakteman sa l ye frè m sè m yo. Mwen menm mwen di l e n ap redi l jodi a fòk nou pa pè. Mentnan nou lan nou lan direksyon di chanjman. Nou lan direksyon di chanjman. Nou gen yon lis dè famiy la. Lis famiy sa yo moun sa yo kèlkeswa grenn ayisyen ki ta vin mete opoze pou kanpe pou yo nou manje l nou manje l kelke swa grenn ayisyen an nou manje l yves jiswem nou salye w lame pa lame peyi dayiti li rekonèt lan entènasyonal la yon peyi pa gen prezidan se lame ki pou pran plas peyi a. se pa yon premye minis ki pou pral peyi a paske aprè prezidan yon peyi se lame aprè lame a nou pa bezwen konnen se jis ayiti yo maniganse tout sa yo vle maniganse is jis frèm kòman w ye pou Bonsoir pdg Bosta John, bonsoir madame Sarah kap swiv nou a distans. Efektivman avan nou antre nan seri kòmantè yo, an nou bay kèk enfòmasyon ki domine aktyalite a. Bandi moun pa rive idantifye atake lokal Fakilte Agwonomi ak Medsin Veterinè la ki twouve l nan zòn Bon Repo a jodi samdi 18 mas 2023 a. Fòk nou di w, bandi yo te antre anndan lokal Inivèsite Agwonomi an avèk gwo zam fann fwa nan men yo. Yo vòlè yon machin mak Toyota Land Cruiser Koulè blanch ki imatrikile 0130. Fòk nou di w, Rektè Inivèsite, ou di mwens Dwayen Inivèsite Agwonomi an, li mande avèk Lapolis Nasyonal Dayiti pou w kapab dilijante yon komisyon prese prese pou rive apreyande ansanm de vòlè sa yo ki arive poze aksyon sa a nan espas Fakilte a. Plizyè ansyen eli nan depatman Latibonit lan vize pa sistèm jidisyè nan depatman Latibonit lan, ou di mwens plizyè ansyen depite, ansyen majistra, ansyen senatè nan Latibonit ta dwe reponn kesyon lajistis nan jou k ap vini la yo pou kesyon deklarasyon patrimwàn ke yo pat rive fè lòske yo tap antre nan fonksyon kòm depite, kòm senatè ou di mwens lòske yo kite pòs depite, pòs senatè. Pami ansyen eli sa yo, nou jwenn, ansyen depite ti rivyè latibonit lan, Profane Victor, nou jwenn ansyen depite komin Vèrèt la ki se Paul Gérard Lorméus, 2 ansyen depite sa yo ta dwe reponn kesyon lajistis semèn k ap vini la paske yo pa fè deklarasyon patrimwàn yo. Yon ansyen depite dominiken ki rele Pelegrin Castillo akize peyi Etazini ak peyi Kanada kòmkwa k ap travay pou efondre peyi Dayiti. Pou reyalize plan makab sa a, entènasyonal la gen entansyon Entansifye lagè gang yo nan katye popilè yo pandan ke yo jwenn sipò kèk moun ki nan pouvwa a avèk kèk ansyen palemantè. Nou prale dirèkteman nan Fò Jak kote ke ti mesye Vitelòm yo kontinye ap fè pale de yo nan Fò Jak. maten an malgre lapolis al mennen yon operasyon avèk lame dayiti nan fò jak ebyen ti mesye vitelòm yo riposte ak lapolis deja yo fè n konnen ta gen polisye ki tonbe nan afwontman sa a maten an nan fò jak e youn nan moun ke yo gentan resanse ki pran yon bal nan tèt nan fò jak se yon chofè kamyon ki t ap transpòte sab pou al depoze lakay yon moun nan fò jak. Ki sanse viktim anba men ti mesye Vitelòm inosan yo. Bandi moun pa rive idantifye apèn kidnape Laurent Jumelle. Yo kidnape Laurent Jumelle devan Avani an ki se biznis nan Wout Frè. Fòk nou di w, nan moman ke bandi yo ap poze aksyon an, popilasyon zòn nan ki te parèt sèlman gentan fè videyo machin nan, men pou otan yo pa kapab rive fè anyen akoz ti mesye yo te gen gwo zam fann fwa nan men yo. Ansyen majistra ans wouj la, Francis St-Cyr avèk aktyèl kontab meri a tou lè 2 reponn kesyon tribinal nan ans wouj yè vandredi 17 mas la. 2 ansyen responsab sa yo reponn kesyon lajistis nan ans wouj akoz ke yo patisipe nan plizyè zak koripsyon nan komin ans wouj. Pyès fakilte medsin ann Ayiti pa sou lis Komisyon pedagojik pou diplòm etranje nan medsin pou lane 2023 a. Kidonk, fakilte sa yo sou wout pou pèdi akreditasyon yo akoz yo pa respekte prensip entènasyonal yo. Si sa rete konsa nan lane 2024 k ap vini la, pyès Etidyan ki diplome nan medsin ann Ayiti pap ka egzèse medsin pap ka egzèse pwofesyon an nan lòt peyi, Doktè Vladimir Lassène ki se responsab Direksyon Fòmasyon ak Pèfeksyonman ak Syans Sante anndan MSPP fè konnen ke Ayiti poko jwenn akreditasyon pou kapab fasilite yon medsen ayisyen ki etidye nan peyi a al bay sèvis nan peyi etranje. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse ke yo arete Alexandre Atazar alyas Kòmandan Fè. Yo arete sitwayen sa a nan zòn Bon Repo pandan ke misye li menm se yon ansyen ajan bsap ki te konn ap bay sèvis li nan bsap. Lapolis fè konnen yo arete misye paske misye fè pati gwoup gang Vitelòm Innocent. Aprè ke lapolis fin arete misye, yo idantifye klèman ke misye se yon ajan bsap, ebyen otorite yo nan ajans nasyonal Air Protégé nan yon nòt yo mete deyò fè konnen ke enstitisyon an pa rekonèt Al Atazar Alexandre Depi plis pase 2 lane, yo te gentan revoke Atazan Alexandre nan tèt Bsap, sa vle di ke lapolis arete yon bandi men yo pa arete yon ajan Bsap. Genyen ofisye ransèyman retrèt kò marin Etazini an ki se Scott Ritter, misye anonse ke si Zelenskyy Pa de, Zelensky ki se prezidan peyi Ikrèn nan, si l pa degaje l, li kite peyi Ikrèn, ebyen gon militè ki deja planifye pou l pete tèt Zelensky. Ansyen prezidan ameriken an, Donald Trump, fè konnen sou rezo sosyal li ki se Twòp sosyal, y ap arete l madi k ap vini la. Nan sans sa, ansyen prezidan Donald Trump mande ak patizan l yo pou pran lari a avan yon posib enplikasyon nan yon afè pèyman an 2016 ki te vize achte silans yon aktris pònografik. Wala pdg Busta John, m panse ke n ka tou antre nan kòmantè yo. Egzakteman, nou pral rantre nan kòmantè yo plis sou dosye. An Ayiti, apre yon prezidan, kiyès ki gen tout pouvwa ebyen de dirije peyi a ke jodi a la nou konstate ke nou wè ebyen leta etranje rekonèt fòk Ayiti dirije pa lame e lapolis. Nou konnen apre yon prezidan, se lame ki vini e avèk yon Ariel Henry ilegal anndan peyi a e kisa nou konstate de direksyon kote ke le premye minis Justin Trudeau mansyone Pou Ayiti soti nan sa ke li ye an, sa fòk yo anlve 10 famiy sa yo kanndan peyi a, ki sa nou panse de sa mesye? Bon, e yon lòt fwa ankò mwen salye w pdg, e dirèkteman nap fè yon, nap fon ti bat bouch sou kesyon fòs ame dayiti a, e nou konnen istorikman palan, Peyi Dayiti pran nesans avèk lame. Sa vle di, komi, pèp ayisyen an se yon pèp ki gen tradisyon yo, ki se lame. E jodi a, konstitisyon peyi a, ki di, selon atik 266 konstitisyon amande a, li di otomatikman lapolis ki la pou sekirize santre vil la, otomatikman gon ka ki depase lapolis, depi dènye inite anndan lapolis la, inite de de konba, nan pale de swat, depi swat pa kapab ankò, enben se prezidan ki pou fè, se prezidan ki pou pran de desizyon, de konsè avèk palman, pou ke yo mete lame a an branl, pou lame a asime responsablite, e m kapab di garanti sekirite bòn mach peyi a. Men jounen jodi a nou wè Ariel Henry al dèyè fè afè pa l, men pa bliye tou, N ap bay teni kont de fòs ame Dayiti a. Sa misyon Ariel Henry ap bay lame Dayiti a, lame Dayiti a pa p kapab fè l paske lame Dayiti a pa gen, pa la pou l pran lòd nan men Ariel Henry. Gon sèl moun ki ka ba lame Dayiti lòd, se prezidan. E jodi a nou menm, nou gen tan konprann sa k ap fèt anndan peyi a la. Pa bliye non, remobilizasyon militè sa yo ki la, Se te gras avèk konba Prezidan Jovenel Moïse t ap mennen e jiska prèv di kontrè, w ap kwè kominote entènasyonal la pa t janm dakò pou l kapab ranfòse lame a ki pou fè fas avèk gang nan. Pase pou ki rezon, otomatikman Prezidan Jovenel Moïse te remobilize Fòs Ame Dayiti a Ebyen lè sa kominote entènasyonal la pa gen enterè nan lame Dayiti a paske pa gen kontwòl fòs ame Dayiti a. Se sa k fè wap wè jounen jodi a yo trete fòs ame Dayiti a an paran pov. Wap wè malgre tout m kapab di kòb ki sòti nan trezò piblik e kote Kanada e nou n al fè kòmand machin, n al fè kòmand blende, n al fè kòmand minisyon men Olye yo ta bay Lame Dayiti a l, w ap wè kominote entènasyonal la enfliyanse, m kapab di gouvènman ki la a, pou ke li kopere avèk Polis Nasyonal Dayiti a. Nou konnen Etazini gen kontwòl li, Kanada gen kontwòl li, e yo pa gen kontwòl lame a. Men jodi a, anndan wo eta majò lame a, gen yon grenn trèt andedan l ki se, m kapab di, ki se minis defans lan. E nou kapab di lòske yon minis defans asepte siyen pou peyi a konnen yon ènyèm okipasyon, enben sa montre Se kase l kase fe lame a. Jodi a kom nou we Ariel Henry, m pa konnen kisa k pas net li, mwen we kom li we tout batay kap mennen nan pou pep ayisyen an komanse ap mande pou lame dayiti a pran resosabilite l e jodi a nou kapab we Ariel Henry al chita avek lame dayiti a yon fason pou gen kontwol strateji neg yo pral batay la e nou menm nou konnen pep ayisyen kwe nan lame, lame se tradisyon nou, lame se nanm nou e peyi sa ap konstwi sou baz de militè. Paske se militè ki te konstwi peyi a, Jacques Dessalines se te yon militè, yon militè pwofesyonèl, e sak fè nou menm nou ka di pou pou pwoblèm peyi a rezoud, il fo ke lame dayiti asime responsabilite l, lè sa nou pral veye fwontyè yo, lè pral gen sa yo rele souverènte nasyonal, e Ayiti ap ap kapab rale yon lòt souf. Prezidan. Yes, Yves Juste selon ou menm ki sò. Efektivman, James, jan ke ou di l lan, Mwen menm, pozisyon pa m li klè. Premye chèf peyi a, se konstitisyon an. Se li menm ki se manman lwa peyi a ki di men ansanm de prensip, men ansanm de done ke nou dwe respekte e lè gen tèl bagay ki rive, men ki kote nou dwe ale nan tèl atik pou omwen nou rezoud sitiyasyon an. Malgre ke jodi a, Nou wè, gen yon ti granmoun enkapab ki te ekri konstitisyon an jodi a ki deside krache sou konstitisyon an ki al sèvi Ariel Henry yon lòt enkapab parèy li. Jodi a li klè, konstitisyon an bay prerogativ lè nou nan sitiyasyon defèt konsa men kisa ki dwe fèt. Li di klèman ke nou dwe ale bò jij ki pi ansyen nan lakou kasasyon yo. Se pa jij Ariel Henry nome yo non. Jij ki pi ansyen, jij ki gen plis tan nan kou kasasyon an, se bò kote l pou n ale pou l omwen vin mete nan tèt leta a ki pou vin fè eleksyon nan yon dèle ki pa depase 90 jou. Jodi a, olye de 90 jou, Ariel Henry gen 20 mwa nan tèt leta a. Pandan 20 mwa sa a, si w ap tire yon bilan de Ariel Henry, se negativite sou tout lalin. Jodi a li vin jwenn yon milat Hyppolite Maniga ki vin kore l jodi a kòm yon konstitisyonalis. Sa fè nou mal jodi a lè n gade pou n wè rezèv peyi a, entelektyèl nou di n toujou genyen yo nan ki labou santi y ap foure tèt yo jodi a pou al dèyè manje. Jodi a la li klè, sikl konstitisyon an li depase pa lèzevènman, Lyetnan Jeneral an Chèf lame a Li dwe asire la mayòt. E se pou youn nan rezon, yè m wè Jovenel Lesage rate yon opòtinite nan vil. Jovenel Lesage ki se chèf lame Dayiti, li rate yon opòtinite. Paske lè yon prezime asasen deside debake lakay ou, lakay ou konsa, nan baz ou konsa, vin vizite w, pa gen lòt bagay ke chèf lame a te dwe fè yè, se te tou arete Ariel Henry, mete tèt li nan tèt leta, ba yon dèle kado de 10 jou pou fè eleksyon, pou omwen mete peyi a sou ray devlopman. Men lòske ou tande Jodenel Lesage k ap pran dikte nan men Ariel Henry defakto, sa moutre nou ke nou sanse pa gen espwa ankò pou peyi sa a, malgre ke anpil batay Sèten nan nou ap fè, swa nan nivo entènasyonal la ou di mwens nan nivo nasyonal la, pou n wè kòman ke nou ka kenbe entegrite peyi a. Jodi an la a, li klè, si Jodenel Lesage pa pran responsabilite l, ke pèp ayisyen an pran responsabilite l li menm, l al plase yon moun nan palè a ki pou kapab òganize eleksyon pou met peyi a sou ray chanjman. Exactement, normalman kom ou pale de konstitisyon men nou wè ke ekip sak la Yves Juste ebyen li non respè pou la konstitisyon ayisyèn mentnan Yves Juste nou wè ke tou anndan peyi a la le 10 moun ki nome fò ke prezantman moun sa yo pa anndan peyi a pou kapab gen yon souf anndan peyi a kisa ou panse de sa pawòl ke premye minis lan di a avan tou pou ke ayiti kapab gen lapè 10 fanmi sa yo Yo pa sipoze la. Kisa sa fè, kisa sa di pou nou, Games, Yves Juste, eske mentnan kelkeswa moun ki vin plase a la, 10 moun sa yo, yo pa, yo pa rive touche yo, koman nou panse ke sa kapab regle anndan peyi a pou yon lòt Ayiti nòmal? Kisa nou panse de sa? E youn nan premye aspè map touche nan dosye sa, nou konnen gen yon lis de fanmi anndan peyi a, se yo menm ki pran kontwòl Leta, se yo menm, lè m di w Leta, yo pran kontwòl twa pouvwa yo, se yo menm ki mete depite ak senatè, e otomatikman yo mete depite avèk senatè, lòske prezidan prale nan aparèy jistis la, li pral nome 2 jij, se depite avèk senatè ki pou bay lis la. E nou p ap bliye, Prezidan Jovenel Moïse te fon deklarasyon nan Frans 24, li te di konsa yo fòse l nome 24 Ou ap tande ventèn de jij kowonpi. Se pa fòt prezidan non. Se palman ki pou soumèt lis jij yo. Jodi a, gwoup de ensolis sa yo, se yo menm ki pran kontwòl lapolis la. Se yo menm ki pran kontwòl pouvwa egzekitif la. Se yo menm ki pran kontwòl pouvwa lejislati a. Se yo menm ki pran kontwòl pouvwa jidisyè a. Nenpòt prezidan ki pati vin Pou koupe kontra nèg sa yo, wap wè nèg sa ap fè tout sak depan de yo destabilize peyi a pou yo menm rive asasinew. E 10 fanmi sa yo, wap wè anpil nan yo, yo menm ki konplis nan asasine Prezidan Jovenel Moïse. Menm 10 moun sa yo nap pale la, se yo menm ki chita avèk Core Group, se yo menm ki chita avèk BINUH, se yo menm ki chita nan kominote entènasyonal la, yon fason pou ke yo menm yo bay entènasyonal la tout avantaj li genyen an tèm de enpòtasyon, an tèm de, m kapab di, vin vann pwa, diri, mayi anndan peyi a, vin vann lèt anndan peyi a. Chak prezidan ki parèt, k ap fè yon bagay pou pèp ayisyen an, chak prezidan ki ta vin la, ki ta deside, m kapab di, remanbre pwodiksyon nasyonal la, ki kapab fè kreyasyon danplwa, ki kapab retounen avèk ASKO, ki kapab tounen avèk Kote konn fè fè isit yo, wap wè nèg sa yo, yap goumen kont ou, e si w ka wè, si w ka wè byen, m pa bezwen di w, on nèg tankou, on fanmi tankou fi, e, m kapab di Dimitri Vorbe pa ka pa nan lis la, yon moun tankou, m ka di Reginald Boulos pa ka pa nan lis la, e si w gade byen, wap wè pi gwo èlmi, m kapab di prezidan Jovenel Moïse te genyen, li te Dimitri Vorbe, pase Dimitri Vorbe fè pati de 10 fanmi, m ka, fanmi Dimitri Vorbe fè pati de 10 fanmi kap teyorize peyi a e lòt ke prezidan Jovenel te koupe pral di kontra blakawout la w ap wè Dimitri Vorbe te fè tout sak depan de li pou li te destabilize peyi a e menm rive asasine prezidan Jovenel Moïse. Lòske kominote entènasyonal bezwen touye yon prezidan, lòske kominote entènasyonal la bezwen m kapab di e. jete yon prezidan wap wè li rele fanmi sa yo li pase yo lòd pou ke yo finanse lari a pou lari a leve kanpe kont prezidan yon fason ki de destabilize peyi a e wap wè majorite desizyon kap pran wap wè se fanmi sa yo ki toujou ap travay de konsè avèk anbasad yo men pa bliye tou non chak grenn fanmi sa yo majorite nan yo se yo ki doub nasyonalite wi majorite nan yo Se pou Etazini nap travay wi. Se sak fè jodi a mwen ka malgre Canada pran sanksyon kont Martelly, Etazini poko janm ka pran sanksyon kont Martelly. Canada pran sanksyon kont yon pakèt e m kapab di gwo gwo milyonè anndan peyi a, se yo menm kap destabilize peyi a, men akoz se plis se ameriken, yap travay pou Etazini, Etazini poko janm pran sanksyon Kont, m kapab di, moun k ap travay pou li yo, e w ap wè majorite moun sa yo, kiyès yo ye, yo se, m kapab di, fè pati de 10 fanmi sa yo, yon nèg tankou Cherif Abdallah, yon nèg tankou Dimitri Vorbe, yon nèg tankou Reginald Boulos, yon nèg tankou, elatriye, se yo menm, akoz yo gen doub nasyonalite, Etazini ap pwoteje yo, paske yo se pitit Etazini. E jodi a, ki sa k pou fèt anndan peyi a, se pèp la ki pou asime responsablite l, pou yo mache pran fanmi sa yo, paske depi dè e dè zane, se fanmi sa yo k ap koupe, se fanmi sa yo k ap rache. Si jounen jodi a, moun ki nan dyaspora pa ka antre anndan peyi a, si jounen jodi a, moun ki nan diferan seksyon kominal yo pa ka jwi, pa ka gen aksè ak lopital, pa gen aksè avèk edikasyon, pa gen aksè avèk dlo potab, e jounen jodi a, n ap gade la a, nan Kòniyon, kote yon bokit dlo gen tan pase ak 250 goud, sa vle di 50 dola ayisyen, yon bokit dlo basen wi, E aktyèlman la, gen anpil zannimo ki kòmanse mouri akoz de pwoblèm sechrès ki genyen. Enben, jouk nouvel si, nou menm nan Kòliyon, si moun k ap viv nan Kòliyon pa ka viv alèz, se jous fanmi sa yo, sèl sa ki gen pou fè, se leve kanpe pou yo dechouke fanmi sa yo, paske majorite nan yo, se moun ki vini yo ye, yo te vin la a, sou bodmè a, avèk yon malèt an tòl nan men yo, yo te vini, te kite peyi yo pou mizè, enben yo vin la, yo entegre komès la, yo entegre, e m kapab di, Leta, yo teyorize leta, yo debranche pèp ayisyen an, chak prezidan ki vin la ki pou amelyore vi moun ki pi mal yo, wap wè modèl 10 fanmi sa yo, se yo menm ki toujou kanpe anfas prezidan an pou kel pa ka rezoud anyen. Tankou Jovenel Moïse ki tap fon pakèt gwo travay pou peyizanri an, si ou wè prezidan Jovenel Moïse rive mouri se akoz de 10 fanmi sa yo. Viv Jus. Efektivman gen mwen menm analiz pam nan diferan nan tout peyi o mond gen la boujwazi k ladanl ki pèmèt ke sak rele sektè prive a egziste paske atravè le mond leta an jeneral pap janm ka gen tout djòb pou lap bay tout moun nan tout peyi tout djòb si gen 100 moun ki egziste nan yon peyi leta pap ka ba tout 100 moun sa travay. Se sak fè sektè prive a li menm li ede leta nan bay moun djòb, nan pèmèt ke moun jwenn yon ti degaje pou w kapab jere tèt ou avèk fanmi w. Men, nan peyi k gen sektè prive yo, pou sektè prive pwogresis, nan peyi k gen sektè prive yo, se pou sektè prive Nasyonzini. Kontrèman ak Ayiti ki gen yon sektè prive, anndan sektè prive a, ou jwenn nèg ki sot Tiki, Ou jwenn nèg ki sot Liban, ou jwenn nèg ki soti Iran, ou jwenn nèg ki soti nan tout peyi nan mond lan ki vin konpoze sektè prive ayisyen an. Moun sa yo ki vin konpoze sektè prive ayisyen an, yo pa konn doulè grangou on fwa kote yo t ap viv lakay yo a. Yo pa konn sa k rele mizè on fwa kote yo t ap viv la. Eben jodi a, lè yo rive la a, yo menm yo wè s on savann, Yo tou pwofite pou bwote ale tout sa yo jwenn sou wout yo. Se sa k ap rive nou la a. Ann pran kèk egzanp. Konpayi telefonik wouj e blan, lè l rive nan Jamayik, otorite jamayikèn yo di l klèman, fòk omwen minit ou yo li kontwole pa leta pou yo pa wo konsa jan ou vle l la. Li oblije koube anba l. Lè l rive Kiraso ankò, Yo di l fòk ou kapab responsab swa spò, swa kilti anndan peyi a. Li oblije antre nan spò pou l envesti nan spò. Ann gade Ayiti. On minis Digicel ann Ayiti, pakèt lajan l koute. Men pou otan, yo pa envesti nan anyen. Ann pran on dezyèm egzanp. Jodi a, on nèg ki di w li se boujwazi, li sektè prive ann Ayiti, Kotel jwenn lajan poul fonksyone se leta li prete kòb nan men leta poul fonksyone kòb pal la li pa envestil non se kòb leta al pran poul fonksyone li prete kòb sa pandan 10 ans pandan 20 ans li pa janm remèt on goud ladanl e pandanl prete kòb sa nan men leta poul fonksyone a pi gwo kliyan li genyen ankò sou mache a se leta ayisyen. Sa moutre nou nan ki nivo sektè prive sa li pa pote rezilta pou nou. Jodi a wi nou pa bezwen gwoup de moun sa yo nan sektè prive a. Nou pa bezwen ansanm oligat sa yo nan peyi a ankò. Men fòk leta tou li gon politik petit e moyen antrepriz tou. kote ke y ap fasilite dè malere, dè malerèz jwenn prè nan ona, jwenn prè nan fon devlopman endistriyèl pou kapab òganize pwòp biznis yo. Lè sa apre 4, 5 an, n ap gen dè boujwazi alayisyèn, n ap gen yon ti malere ki sòti nan fon kochon ki vin gen lajan, ki kapab envesti lajan anndan peyi l. N ap gen yon ti malere ki sòti nan Jeremi, anndan bwa Jeremi, ki vin envesti. Se sa pou leta kreye avan n panse mete moun sa yo deyò. Paske nou pa ka rete pou n di demen maten n ap leve la a, n ap kouri dèyè yo. E lè n lè n kouri dèyè yo ban m di nou klèman kounye a e moun ki t ap travay avèk yo tout antre nan chomaj dirèk. Pandan ke leta pa kreye okenn bras pou moun. Jodi a m panse ke Priyorite a, se Leta k pou kreye Pitit e Mwèn Antrepriz anndan peyi a, se Leta ki pou òganize l pou l prete ti malere, ti malerèz tèt grenn lajan pou yo kapab fè biznis, lè sa n ap gen yon boujwazi alayisyèn kote ke n ap kapab mete moun sa yo deyò kòrèkteman. Egzakteman e jis. Ban m pran ti ajou, ban m pran ti ajou tou piti. Toutotan nou gen Jilbè Bidjo Charles Becker, Reginald Boulos, Cherif Abdallah, Frantz Mez, Reynold Duc, Gregory Brandt, Andy Aped, Carl Boaon, Marc Acra, elatriye, nou p ap janm kapab jwenn yon Leta ki pou fè kreyasyon danplwa, ki pou fè kreyasyon dantrepriz anndan peyi a. Paske modèl nèg sa yo, se yo menm kou tande Leta. Kounye a youn nan bagay nou ka fè, nou ka fè presyon sou yo. pou yo ka konpoze avèk leta paske kiyès kap dije leta se nèg sa yo lè yon pwojè de de lwa vin nan palman depil pa an af depil pa an favè avèk nèg sa yo li pap pase non lè yon prezidan ap bezwen kòb pou lal fè nou kapab di devlopman agrikilti andeyò minis agrikilti a paka fè anyen non sou nèg sa yo ou pa tout antan nèg sa yo la ou pa kapab pale de pwodiksyon nasyonal paske se nèg sa yo kap enpòte diri pwa anndan peyi a Kounye a sèl sa n gen pou n fè, nou ka fon presyon sou leta pou l asime responsablite l, nou ka fon presyon sou nèg sa yo tou pou yo kopere avèk leta. Jodi a la, kiyès nan nou kòm ti malere o n a pral prete kòb? Men si se si se nèg sa yo, lis sa mwen bay la la ki bezwen kòb prete nan o n a, y ap jwenn li, paske kiyès ki met direktè o n a? Se nèg sa yo ki mete direktè o n a atravè chanm depite avèk chanm sena. Gade byen pou wè sa kap pase la mwen menm men kisa ke mwen mwen wè paske nèg sa yo tèlman banm pwoblèm yo fristrem yo banm anpil pwoblèm yo vrèman banm anpil pwoblèm mwen sonje Vladimir Poutine lèl te minis kisal fè o moman ke te genyen yon gwoup sektè prive lakay li ki ki anonse akoz ke l te di fò ke pri an te desann, kisa yo fè? Yo te deside di y ap fèmen, yo pral rete lakay yo, y ap fèmen tout biznis yo. Vladimir Poutine kisa l fè? Li di nou pa ka fèmen okenn biznis. Menm pote papye sa ban nou pou nou sinye l, pou nou ouvri tout biznis yo. Mwen ban nou 24 è, nou pa ouvri yo, Ebyen nou menm nap sezi biznis sa yo nou ouvri yo pou pèp lan. Jodi an kòm Yves Juste sot di talè an la, pa gon grenn enstitisyon anndan peyi a ki vrèman an fonksyon. Sa ki ap ravaje m a lentèn, m santi sa depase m pou sa m wè kap pase anndan peyi a la. Moun sa yo nou di l trè klè, nou pap Pa gen afè konpoze avèk gwoup sak la. Yon leta rive, li poze sele tout sou tout byen moun sa yo, epi apre sa, mande moun sa yo kite. Poukisa? Paske tout sa yo genyen an, kòm Yves Jisou sot di l tou, se leta k ba yo kòb la pou yo fè l. Yo pa prete kòb nan men leta. Yo pran kòb la nan men leta. Si w pran kòb la nan men leta, èske biznis sa li kapab pou yo oubyen se pou leta? Eske biznis sa ou kapab di biznis sa se pou yo li ye? Se mwen k baw kòb la, lèl vini ankò se mwen k menm wap vann li. Eske jodi a la ou kapab dim map kenbe nou lakay mwen paske nou se yon sektè prive oubyen nou se yon sektè vòlè kowonpi? Mentnan mwen vin konprann reyalite a, mwen poze sele sou direksyon an epi m repran byen peyi an paske nou tout t ap itilize wi peyi an pou byen pèsonèl nou nòmalman pou mwen pa gen yon grenn moun anndan peyi a la ki te vini avèk yon kòb ki vin envesti yo pwofite de senatè depite pou pran richès e fè leta tounen ebyen byen pèsonèl yo jodi a m kwè ke se sezi byen mete byen yo Nan direksyon leta, Teleco, pou ki moun li ye? Se te pou leta. Kiyès ki ba yo Teleco? Kòman Teleco fè lan men yo? Si w al byen konstate, w ap wè se yon kou, se yon kou deta ki remèt yo Teleco. Jodi a mwen kwè ke li klè, li nesesè pou nou konprann pa gen anyen k lan men nèg yo lan moman lan, ki revyen a nèg yo, yo pat vin an Ayiti avèk lajan. Yo vini, yo pwofite de koudeta, de tranzisyon e yo poze sele sou tout richès peyi an. Mentnan m pa kwè ke gen yon gouvèneman ki kapab di m moun sa yo se yon sektè prive, moun sa yo vin fè byen. Non, se yon sezi dè byen de leta pou le pèp ayisyen, sezi dè byen, ebyen kote ke moun sa yo sipoze jije e fèmen kont de bank yo. Sa se pou mwen menm. Mwen pa konnen si nap ajoute yon bagay pou nou kapab fini mesye, mwen menm se konsa mwen analize l, mwen wè l, nou menm nou konnen l tou, se sou gouvèneman ke nèg yo fè tout richès yo, avèk kòb gouvèneman nèg yo fè tout richès yo, mwen menm mwen di nèg yo pa gen byen an Ayiti, se yon kesyon de poze sele e sezi byen leta menm jan avèk prezidan Jovenel Moïse te fè l kont Dimitri Vob, repran byen leta lan men Dimitri Vob. Tout afè nòmal, tout afè nòmal, pèk. Sèke, èske w sonje lè Jimmy, lè Antonio Cheramy, Don Kato, t ap goumen nan palman kont chak gouvènman Prezidan Jovenel te te voye nan palman? Egzakteman. Tout sa, pou kisa konnen t ap goumen? Se paske prezidan an te koupe kontra Dimitri Vorbe wi. Egzak. Se sa, se la wi batay la ye. Chak grenn senate, depite ou wè ki la, chak grenn minis ki la, nèg yo gen kontwòl yon fason pou yo ka vòlè kòb nan leta. Jodi a la, nou pa ka fè anyen avèk nèg sa yo. Se rekipere sa k nou gen nan men yo a apre sa mete yo deyò nan peyi a. Mèsi nou konnen ke lè a ap kouri sou nou Yves Juste un mot de la fin pou nou frèm paske mwen menm sa se mwen menm se sa m renmn wè eske Yves Juste Epa avek leta ke neg yo pran tout byen peyi an eske pa kob leta k lan men yo se pa leta yo mande al achte apre sa pou yo vin vann leta prop biznis la anko eske tout sa kap fet andan peyi a epa kob leta ki envesti pou fe yo pandan ke yo vann leta menm mouvman yo anko eske la mentnan m kapab rekonet moun sa yo kom yon sekte prive ou byen yon sekte volè selon ou menm lan 2 minit epi nou kapab klotire yves juste normalman eske neg yo gen byen andan peyi a ou se byen pep la byen leta liye. Efektivman Bosta, jodi a nou pa ka di nou gen yon sektè prive. Nou ka plis di nou gen yon sektè revandè. Paske nèg sa yo pa gen anyen de sektè prive nan lòt peyi yo ke yo respekte Ayiti. Se yon sektè revandè nou genyen anndan peyi Dayiti. An n di l byen Bosta, nou prale nan menm sans avèk sa w ke ou di an. Wi. Leta prete nèg yo lajan nan ona oudimwens nan FDI. Nèg yo pa remèt leta lajan. Non. Se yon opòtinite pou leta ta nasyonalize byen moun sa yo. Mèsi. E ata, ata, ata, ata. E, e, jis wap byen pase la. Bay, bay tèm nan yon lòt, bay li yon lòt tèm pou mwen. Pa, bay li yon lòt tèm sa w sot di a la. Pou ke leta, sa ke leta sipoze fè? Ta pran tout byen moun sa yo dirèkteman. Pou ki sa? Men, paske moun sa yo Yo pa peye taks 1, yo prete kòb nan men leta pou yo fè biznis, yo pa remèt lajan. Twazyèmman, yo pa ayisyen nan okenn kote. Sa vle di klèman ke leta ta dwe omwen nasyonalize byen moun sa yo. Men, ann di l byen Busta, lè sa, ki modèl leta n ap genyen ki pou fè travay sa a? Se pa yon leta n ap genyen lè gen eleksyon Se Dimitri Vorb kap bal lajan non. Se pa yon leta nap genyen lè gen eleksyon se Boulos kap bal machin pou lal fè kanpay non. Se pa yon leta nap genyen lè gen eleksyon se Seïf Abdallah kap bal elikoptè pou lal nan vil pwovens non. Lè sa nap gen yon pèp tou bos sa ki gen konsyans nan tèt li. Ki omwen di m pral vote moun sa poul ka omwen 5 an kap vini yo poul ka chanje avnim ou di mwens avni pitit mwen.